Te m, nan lè sa a, nan Inyon 109, Divi. E, pou m kòmanse, pou m byen di nou, lè m t ap kite peyi Dayiti, pou m t antre isit Santo Domingo, bagay yo pa t fasil paske mwen pa t gen papye, mwen pa t gen paspò, m pa t gen anyen menm sèke mwen te jwenn yon gran frè mwen ki te gen pou l al yon ti kòb paske bagay yo pa t vrèman anfòm pou nou. Li fè m kado ti kòb la m te vini Santo Domingo. Lè m te vini, m panse ke bagay yo t ap mye, bagay yo te vin pi mal. Nou t ap pase anpil move moman, grangou, bagay yo pa t bon pou nou, nou pa t ka jwenn travay. M te oblije retounen bak Ayiti. Lè m retounen bak Ayiti, alò fanmi an te vin wè m pa t kapab rete nan peyi a paske yo di Ayiti epa. Se yik ladan m, m oblije retounen Santo Domingo ankò. Sa te pemèt mwen retounen Santo Domingo ankò, se te toujou menm pwoblèm yo, menm tèt chaje yo. Lè m vin Santo Domingo pou la pou dezyèm fwa, an 2009, mwen retounen Santo Domingo pou la pou la dezyèm fwa. E mwen ale yon kote yo rele La Romana. Soti La Romana, m tonbe yon kote yo rele Monte Plata. Apre sa, mwen te travay pou m te kapab rantre nan kapital Santo Domingo a. Se la m vini pase tout bon moman nan kapital la. Mwen travay, malgre nou pa travay pou gwo kòb, men nou travay byen. Kann byen menm, nou manje, nou te al aprann yon ti kou anglè ki pa t vrèman, nou pa t vrèman rete akòz yon lòt travay nou te vin jwenn ki te vrèman elwanye. M te oblije al aprann ti kou anglè a. Men kan byen menm nap avanse nap avanse nap mache trè byen nan kominote kote nap viv la malgre yo pa vle wè ayisyen yo toujou ap pale mal de ayisyen yo yo toujou pa vle wè ayisyen jiska mentenan kote map pale avèw la yo pa vle wè ayisyen an menm men nou menm ki se òm de Dye nou menm kap sèvi Bondye yo gon ti respè pou nou pa rapò se òm de Dye nou ye pa rapò se moun kap mache avèk Kris nou ye yo gon ti respè pou nou. Se tout sa m te gen pou m di nan premye, nan bout, nan pati premye bout istwa. M te pase yon move moman, trè move moman ki te vrèman amè pou mwen, ki te vrèman doulerez pou mwen. Men kant byen menm, gras a Dye, m ap avanse, menm jan la pawòl de Dye ap deklare, dekrete, Avèk Dye nou ferons des exploits. M renmen nou anpil, kenbe la pa lage fanatik mwen yo, pa bliye abòne avèk chanèl YouTube. Union TV 109 kenbe la pa lage m renmen nou anpil nan lamou kris. Wi janm te di nou nan kòmansman istwa lòske mwen kite la romana m vin tonbe a monte plata soti monte plata m antre kapital e bagay yo pat fasil ditou men ou konnen fi a mezi map tande kèk moso nan lang nan map tande kòman dominiken ap pale ou konnen m son nèg ki anba bouch a chak fwa yap pale m toujou ap keksyone m toujou ap di kòman sa ki pawòl sa sa vle di ki sa sa vle di. Epi yap esplike mwen se konsa tou m vin kòmanse ap aprann abla abla kèk ti lang espanyòl la m kòmanse ap pale castellano sa lè m kòmanse pale epi m gen dwa mande travay pou kont mwen san pwoblèm malgre anba anpil gwo difikilte anba anpil gwo mizè lè m vin jwenn ti travay yo travay yo di lè m di w sa. Bagay yo te vrèman di fanatik mwen yo, bagay yo te vrèman di, men m te arive jwenn ti travay nan kapital la, m travay pou m te kapab ede pitit mwen ale lekòl, pou m te kapab ede pwòp tèt pa m tou, apre sa m te vin jwenn yon lòt travay ankò ki se operadòl, operadòl la bon m pa konprann ni nan lang ayisyen an m di sa operadòl, m pa fin tèlman vrèman konprann ni nan lang ayisyen an, lè m konprann li m ap fè nou sonje enpi. Pandan m vin nan operadò nan operadò la epi map travay map travay epi machin map travay la machin nan son machin ki fèt nan lang Chine nan se yon makina yo rele li pelepsitadòl nan lang espanyòl pelepsitadòl epi map travay map travay mèt konpayi a te gen anpil konfyans nan mwen m travay de setè di swa a setè di maten e m te gen yon pati de kòm yon Yon 25 moun ki te anplwaye nan travay la, se mwen menm ki te an chèf yo. Bon, n ap travay, n ap travay. Lè m bay bon randman, yo peye m bon ti kòb. Lè konsa tou, pwodiksyon yo pa byen tonbe, yo tonbe piti, misye deside peye nou ti kòb. Lè m di w sa, bagay yo te kòmanse ap mal mache ankò paske gen yon lè, nou te konn ap bay 50 liv materyal, 50 liv pwodisyonès. Konnya nou vin pa ka bay li nap bay 20 liv, nap bay 20 mil liv, nap bay 15 mil liv par mwa, sa vin pemèt ke lajan k pou t antre a pa antre, bon misye vin deside peye nou yon ti kòb piti, sa vin pemèt ke nou fache, nou kite travay la, m kite yon afè de 70 mil peso. lajan li te dwe m sou chak liv pwodiksyon mwen te fè. Chak liv pwodiksyon mwen te fè, m te gade yon peso ki sinifi yon goud nan lang ayisyen oubyen yon pyas si m te kapab di sa nan lang ayisyen, yon pesos nan lang dominiken. M te gade yon goud sou chak liv materyèl. Kòb sa a te vin ekivalan ak 70 mil peso pou misye te peye mwen. Li pa janm peye m kòb sa. Enpi, m ale nan Secretaria de Trabajo. Enpi, lè m rive la, yo saka kont mwen. M soti ak 48 mil epi pèso, bon misye ankò pa vle peye m lajan sa, m vin kite konpayi a paske m pa t vle kite levanjil la, m pa t vle met bib mwen atè, paske m te vrèman vin fache anpil, paske lè w ap travay de setè diswa rive setè dimaten li pa t osi fasil, enpi pou w ap travay leswa nan yon machin ki vrèman cho, ou mèt met gan orijinal ameriken materyèl la cho nan men w paske w konnen. e machin nan gen yon 9 tanperati, 9 tanperati a fòk ou son moun ki byen fòme pou kapap travay nan machin sa yo pou machin nan pa gate nan men w, paske machin nan koute 130 mil dola ameriken, e nou travay, nou travay, bon, nou te oblije kite konpayi a, nou pèdi tout lajan yo nèt, nou vin retounen a zero, lè m di w sa zanmi m yo, frè m yo, sè m yo. Se pa t yon bagay ki te osi fasil. Nou vin retounen a zewo. Nou vin retounen al jwenn yon lòt ti travay ankò ki pa t bon menm. Nou fè l, nou fè l. Jis pou nou te kapab jwenn ti kòb pou nou te kapab manje, pou nou pa t mouri grangou. Menm fanmi yo Ayiti, lè w tande pou nou voye yon senkant dola, yon san dola ba yo, se prèske chak ane paske bagay yo pa t osi fasil. Frè m yo, zanmi m yo, fanatik mwen yo, bagay yo pa t osi fasil. Jis Bondye te vin fè m jwenn yon travay. Bon ti travay la se ladan m ye jiska mentenan m poko janm kite l m gen kèk ane ladan la se ladan m ye m ap fonksyone malgre l pa peye anpil lajan men se la fanmi mwen viv pitit mwen madanm mwen se la yo viv m mete yo lekòl n ap degaje nou ase byen fanatik mwen yo. Waww se tou sa m te gen pou m di apresa lòt bagan ankò Ou konnen Bondye li menm li toujou la pou tout moun ki fatige. Se pou sela ke nan Matye 28 le vèsè 11, Matye ap pale oubyen si m ta kapab di sa, Jezi Kris menm ap pale, Jezi Kris ap dekri nan Matye 28 le vèsè 11 pou l ap di, Venez a mwa, vou tous ki èt fatige e chaje, je vous dgnerai ti repo. Sa ke nou menm ki bouke, k fatige, k chaje, nou kapab jwenn Mèt la, li kapab ba nou repo. Anben m jwenn repo kay Mèt la. Gen pafwa m te kapab kouri, gen pafwa m te kapab ap e panse ak lavi a ki ap maltrete m, m te gen dwa fè yon bagay ki pa t nan volonte Bondye, sa te kapab pase mal pou mwen, men pliske le Sentespri Bondye toujou ap ankouraje m, anben m toujou ap viv nan lamou Kris la. Frè m yo, zanmi m yo, fanmi m yo, se tout sa m te gen pou m di. M panse ke m ap toujou sou m ap toujou sou channel la e n ap avanse a la glwa de Dye. Anyway, mwen renmen nou anpil, chaken de nou ki nan gwoup la. M espere ke Bondye itilize nou. Ok, kenbe la pa lage.